Misye rele Peter, misye pèdi lavi l. Sa pase nan zòn Maren, misye tonbe pandan bandi t ap pete bal ak lapolis. Sitwayen sa pran 2 bal pandan echanj de tir yo. Peter t ap travay nan yon babèchòp ki pa twò lwen pandan bal mele nan kafou a ebyen gen yon veritable vakam tout moun ap chache wout kote pou yo met kò yo. Le malheureux Peter ebyen se li menm ki resevwa 2 bal nan kòlèt li. Nou wè kòman moun ap tonbe nan peyi Dayiti. Se triste paske chak jou se afwontman antre bandi e lapolis. Se, m ta kapab di, batay ant lapolis avèk bandi. Se yon veritable feuilleton san fen. E lè jan de bagay sa yo rive, donk yon maksimòm prekosyon. Paske nou pa konn ki lè y ap rive. Se la l pwoblèm. Pa egzanp, lè pral gen yon kidnaping, ou pa konn ki blòk kidnaping pral fèt. Lè bal pral pete, ou pa konnen ki blòk bal la pral pete. Sitwayen sa li menm, madanm ni fèk akouche, e ou imajine w, Men kòman li pèdi lavi l. Chache lavi, detwi lavi. Se sa la reyalite an Ayiti. E la solisyon nè pa pou demen. La solisyon nè pa pou aprè demen. Petèt pou yon tan fiti, men ki pa pwòch. Paske jan n ap gade bagay yo la, bagay yo parèt trè difisil. trè difisil. Ou wè, jounen jodi a la a, se sijesyon k ap fèt pou nèg vin fè eleksyon. Hum! Men pandan eleksyon pral fèt nan peyi a la a, w pral jwenn yon ti akalmi wi, paske gen nèg la a ki ka pase men nan tèt bandi, gen nèg la a ki ka ofri bandi gwo lajan pou pèmèt ke kanpay elektoral fèt. Wa sezi tande wè kwadèboukè frèt wi lè pral gen eleksyon. Hum! Wouuyy! Men istwa peyi Dayiti, jounen jodi a la a. Donk. Ameriken ap panse kòman yo ta kapab ede pou ke eleksyon vin fèt nan peyi a. Men, nou pa ta ka ede pou n ratibwaze gang yo tou? Sinon, nou gen enterè nou nan sa k ap fèt la? Paske, se yon peyi tou pre w. Pou peyi a ap soufri konsa, mesye? Ou wè pèp ayisyen an vire tounen l ap mande pou Larisi. Mwen, m panse ke se t ap yon desepsyon pou Lèzetazini. Omwen nou te kapab pran nòt. Paske sa k ap pase peyi Dayiti a la a, se yon bagay m ta kapab di, si Lèzetazini deside pou l di, bon, m ap kontribye nan solisyon pwoblèm nan, obyen mwen pa deside kontribye nan pouriti pwoblèm sila a. Paske ban m di nou yon bagay, ke l on vèy ou non, Lèzetazini li konplis nan sa k ap pase. Jounen jodi a la a, si Lèzetazini di, bon, m p ap voye fòs ba nou non, men m ap ede nou. M ap koupe tout koulwa zam ak bal Epi gade pou wè si pwoblèm nan pap rezoud. Lè bal bandi yo fini, kote yo pral achte? Di mwen! Yo gen zam nan nan men yo se vre, men zam nan san bal ki sa l ye? Donk sa vle di, jounen jodi a la ou wè, yo gen enterè yo nan enstabilite politik peyi a, nan kawo. Antouka Lèzetazini, m espere ke w a gen pitye pou ti pèp sa, w a gen jenerozite pou ti pèp sa. Se pa ke nou mande w konkou non. Paske ban m di nou yon bagay, lè w gen yon nèg lakay ou ki vòlè, ou gen yon jan w ka rezoud pwoblèm nan. Ou pa bezwen voye moun ba nou pou n rezoud pwoblèm nan men koupe koulwa yo, kopere avèk nou paske koperasyon m wè k gen la a s on koperasyon pou kapab voye nou jete, s on koperasyon pou kapab plonje peyi a nan kawo pi mal toujou. Brèf, nan emisyon sa a jodi a la a m vle pale de Magalie paske si yon moun ap pale de komisè Muscadin k ap fè yon bon travay nan. Zòn Miragwàn nan, Komisè Muscadin merite yon plak donè. Komisè Muscadin merite menm prezidan peyi sa. Se pa mwen kap pale, se popilasyon an kap pale. Anpil moun di popilasyon an yon ti jan pa konprann. Anpil moun di popilasyon an pa konprann wòl yon komisè de polis ak yon komisè de gouvèneman. Se pa sa ki enterese m paske popilasyon an mande a fè l. Ebyen ba li afèl paske gen yon pwovèb ki di timoun mande gonbo cho ba li l nan pla men l se pa pèp la ki te di ba l mateli pèp la di yo yo fè twòp eksperyans avèk moun ki save entèlektyèl zuzu chilichichi nan peyi an ebyen ilè tan pou kapab fè eksperyans ak yon vagabon. Eksperyans lan mennen nou ki kote? Eske Ayiti chanje ou pa? Eske Michel Martelly a apòte kèlke choz de nouvo? Je sè pa. Jounen jodi a la a, m gen enpresyon ke anpil moun ki te di ke ba yo vagabon an, yo on ti jan ap manje gwo pous yo. Waw! Ayisyen renmen fè eksperyans, epi aprè, pou yo regrèt. Antouka sa fè nou konprann ke, ebyen. Ansyen yo toujou pale men nou menm nou toujou bezwen al fè eksperyans Ben wi pa egzanp lè papaw diw konsa monchè pa gen anyen nan fanm non ah ou di mwen menm fòm al fè eksperyans kanmenm epi lè wal fè eksperyans ou di ah pat gen anyen vre non wap di pitit ou sa pitit ou ap fè menm jan eske nou konprann donk se poum di nou ke pèp ayisyen an mande se ba li lè nou mande yon bagay yo ba nou l paske nou rive nan yon lojik kòmsi Ti minorite ajisant ki gen nan peyi an, lè l ap batay kont yon seri de bagay, m ta kapab di se anfas nou li ye. Ebyen, nou mande afè nou ba nou li. Men, Muscadin, l ap pran pwa. Muscadin ap vale dans la République. Mwen m ta renmen eleksyon fèt jodi a la pou Muscadin prezidan wi. Nou pa dakò avè m, fanatik yo? Eleksyon ta dwe fèt jodi a la epi pou tout moun di Muscadin al kandida pou prezidan epi pou kapab prezidan peyi sa. Si on parle de Muscadin ebyen mwen menm m deside pale de Magalie. Cha sa wap gade la se li ki Magalie a. Si jounen jodi a la moun ka veye pou pase Kwadèboukè se gras a Magalie. Tande byen kòman Magalie fonksyone nou menm pou nou pa parèt kòm viktim. Ou wè cha sa depi l kanpe on kote gade l byen. Si wap pase bò kote l pa mete tèt ou atè. Si wap pase bò kot cha sa donk si w ta wè l tou pa kouri paske li pa la pou l touye moun ki nan popilasyon sivil la. On sèl fason bal cha sa ka touye w se si gen afwontman avèk bandi yo epi bal pati ou pran w bal. Men moun ki anndan cha yo yo pa pran w pou yo touye w. Men gen on grenn bagay fòk ou pa parèt sispèk. Pa egzanp, lè w ap pase bò cha a, kale je w. Ou mèt kale je w sou cha a. Pa pase tèt atè. Donk, se konsiy sa yo. Paske imedyatman ou adopte yon konpòteman konsa, sa ap pwovoke yon sòt de sispisyon lakay polisye sa yo ki anndan cha a. Ebyen, sa w tande a la, lòbèy ka pete sou ou. Si m fè elòj pou Magali, ebyen fòk nou fè elòj tou pou bakòp men l ap fè san an. Paske nèg sa yo travay anpil Nèg sa yo batay anpil pou kapab goumen avèk mesye 400 mawozo Men fò m di nou gen yon pwoblèm Gon gwo pwoblèm Batay ant lapolis avèk 400 mawozo Se kòmsi m ta kapab di ke bandi yo anmagazine bal plis ke lapolis Pa egzanp, nan batay ki genyen jounen jodi a la a, gen yon ti defayans tou piti. Premye bagay ou ta kapab di tèt ou, lapolis pa parèt konstant nan operasyon k ap mennen onivo Lakwadèboukè. Nan operasyon k ap mennen yo, nou dekri sa n ta kapab rele yon sòt de filozofi oubyen yon konsèpt. oubyen reyalite Tom and Jerry. Pa egzanp, lè mesye yo soti, si cha a manje de twa grenn, yo rantre. Men, kote nèg yo al poste an, yo pran souf, epi apre sa yo retounen. Donk, jounen jodi a la, lefètke lapolis la li menm li manke bra, li manke minisyon, sa vle di ke nèg yo gen tan pou yo respire. Paske fò m di nou byen, yon jan doperasyon konsa, Se yon operasyon ki ta dwe kwense nèg yo pou pa pèmèt ke yo respire. Donk jounen jodi a la a, menm kòb lapolis genyen nan men l pou l fè bleng bleng nan, pou l fè yon seri de bagay ou pa konnen, bay lòt moun manje kòb la, bay yon seri de gwo jounalis manje kòb sa a. Kòb sa a te kapab achte minisyon. Kòb sa a te kapab sèvi pou kapab jere polisye yo pou yo viv pi byen. Nan nouvo bidjè a, èske gen lajan ki disponib pou kestyon sa yo? Paske. Ensekirite a m ta kapab di li fè pati de priyorite leta. Jounen jodi a la a si dyaspora pa ka vini se akòz de ensekirite an. Si anpil moun ki nan entènasyonal la yo parèt trè nostaljik se akòz de ensekirite a. Fò m di nou byen si genyen on 10 ti Magali konsa. nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan, bandi yo t ap gen pwoblèm wi. Depi gen bal ak lòt minisyon epi nèg yo jwenn yon bon ti Magali konsa k ap tape bandi yo, bandi yo t ap gen anpil pwoblèm. Men elas, travay la difisil. Travay la difisil, nèg yo pa vle envesti vrèman. M pa konnen ki sa nèg yo vle fè ak peyi an. Jounen jodi a lò tande gon operasyon ki fèt paske pandan nap pale a la mesye Magalie manje anpil move grenn wi men nèg yo la toujou nèg yo la yap fonksyone donk antouka Elbe pran ka polisye ki nan Magalie yo pran ka polisye ki nan bakòp men lap fè san an paske nèg sa yo devwe pou kapab pèmèt ke moun kwadèboukè respire. M gen yon dosye la a m pral vini avèk li wi. Mph. M pral vini avèk li anpe pli ta oubyen demen nan emisyon nou paske m pa konprann anyen non medam yo menm la a. Sa k pase nou la a? Yo voye manje a pou chat, yo pran l. Yo voye manje a pou kochon, nou pran l. Mph. Anpil nan nou ave di nou pran l pou n ka fè afè nou gwo. Ave di pou n kapab twonpe jenn gason. Gwosi dèyè nou, fè afè nou gwo. Epi sa w tande a la a bay aktivite kè kontan. Men fò m di nou tou, daprè rechèch ke mwen fè. M pral vini ak rezilta pou nou talè. Lè nou manje manje a pou bouboun nou gwo pou dèyè nou anfle, ebyen nou konnen nou pral bay dlo nan kèk mwa ankò. Tande! Sa vle di w ap mache, w ap bay dlo, w oblije ap mache ak yon sèvyèt. Tande byen! Oke! M ap vini avèk dosye sa pou nou konplè. Antouka mèsi la famiy, kòm toujou un maximum de kòmantè, un maximum de partaj.